Danje pou moun Bèlvil, chèf de gang Vitelòm frape ankò yon lòt fwa. Aprè l fin detui sou komisarya Pernier a, ebyen frèz e sè byeneme yèswar, ekip Vitelòm pran traktè yo, yo debake Bèlvil, yo vide atè yon bò nan kloti vil la. M pral pèmèt ou wè imaj, rale chèz ou, bagay yo kòmanse konplike. Nan Jeremi lapolis frape pye l atè, òganize gwo mobilizasyon pou pwoteste kont. Frè dam yo, yo asasine nan divès vil nan peyi Dayiti. E polisye sa yo sèmante toutotan yo pa jwenn kadav lòt polisye yo touye yo, ebyen yo pap reprann travay. Men kounya la kesyon map poze, kiyès ki pral chache kò polisye yo? Eske se popilasyon an? Eske se chèf polis la pou kont pal? Bagay la konplike, ou pral wè. Fednel mon cheri ankò yon lòt fwa prezante devan laprès, mete nouvo dosye deyò sou kavalye Paul Carl, Pierre Esperance. Li fè konnen frèzesè byeneme, dcpj genyen bon jan prèv, misye patisipe nan masak Dèlma 32 a kote 2 jounalis te mouri, el se chèf de gang 4 pa 4. Rele dcpj rele l pou l vin bay eksplikasyon sou tout dosye sa yo, gon maklouklou ki pran Pierre Espérance otomatik li vole l al kache nan peyi blan. Ou pral tande deklarasyon Fednel Monchéry jan ti pwovèb kreyòl la di. Zafè nèg pa janm piti, men se piye kanson yo ki piti. Mwen envitew rale chèz ou chita fouko zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew, mèsi pou fidelitew ak pasyans ou, mèsi paske ou like, mèsi paske ou abone, mèsi paske ou pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil, ankò yon lòt fwa sou fenk tonbe sou chanèl la, Pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi paw Fouco. Nou te gen chans prezante w yon devinèt yè. Gade byen. Gade imaj sa, wi, se te li. Nan imaj sa, konbyen kreyon ou wè pami kawòt yo? Mèsi a chak fanatik ki te kòmante. Gen yon kreyon pami kawòt yo. Gen divès lapen, men gen yon kreyon pami kawòt yo. Ann pati krikrak pou nouvo devinèt nou genyen. Nan imaj sa a gen yon lapen, èske w kapab idantifye l pou nou? Nan imaj sa a genyen yon lapen, èske ou kapab idantifye l pou nou? Di nou ki kote l ye, n ap tann repons ou nan kòmantè la e sa ap fè nou plezi anpil anpil. Frèzesè byeneme jan ke m te anonse ou danje pou moun bèlvil. Oh oh, se Vitelòm k ap fè koze, li nan pouvwa l ap byen pase. Aprè l fin vide atè sou komisarya Pènye a. Aksyon sa a, se tou suit aprè chèf polis la, devan tout popilasyon ayisyèn nan, alechèl nasyonal e entènasyonal, li fè konnen li lanse operasyon Tònad 1. Operasyon sa ki vize pou bay repons ak bandi yo sou zak malonèt yo komèt sou polisye yo. Anpil kretyen vivan te bat bravo. Se byen deje pnh sou ka lanse operasyon sa. Frè se sè byeneme m te gentan ap netwaye gòje m, m fè kòmand mayi nan peyi dayiti, paske gon ti mayi griye lè wap manje l nan peyi dayiti, gon jan l fè kloup li kase anba dan w, m di yes, lè m tande DG lapolis la atake baz 400 marozo, ebyen se kranm kranm map manje mayi map bay jounal, waw, pase map pran gou lakay nan ti mayi sa. Lè m tande DG pnh la atake jenè fanmi e alye m ap di waw sa se bon ebyen la a fò m jwenn yon ti pwason sèch peyi dayiti ansanm avèk yon ti mayi moulen pou m chita m ap deguste pandan m ap bay jounal. Ay sa se gou lakay sekirite lakay pèp ayisyen. Lè m ta tande epi chèf polis la atake baz Vitelòm, frèzesè byeneme, m pa kache di w, s on ti pwa kongo m t ap manje ansanm avèk yon ti fwi kase, yon ti fèy laplèn. Ayayay gen Bondye, epi gen yon ti aransò ladan pèp ayisyen. Depi dat ou pa manje yon ti manje konsa, m pa bezwen di w. Lè m tande yo atake! Andedan baz 5 segond pase pran baz gran ravin freze se byeneme m pa kache di ou se nan mache fontamara m tap desann pou m achte yon ti pwason pou m boukannen bò lanmè a epi m tou prepare m mache ak kamera m ap bay jounal m ap di men kòman bagay la pase pase gen sekirite freze se o o operasyon tònad fin lanse pou 1. Nan aswè Vitelòm fè goudougoudou. Vitelòm demonte komisarya. Men sa ki fè anpil moun mal, e sa ki fè m mal tou se paske nan menm konferans pou laprès sa, chèf polis la deklare kareman nan moman l ap pale a, li voye inite espesyal al sekirize batiman. Men si l te voye inite espesyal andedan lapolis al sekirize sou komisarya, kote yo fè? Kote polisye sa yo? Eske yo anba dekonb? Fòk nou konnen. A pa de polisye nou konnen ki mouri nan jou pase yo nan Petyonvil, ansanm avèk polisye ki mouri nan Savye. M ta renmen konnen eske gen lòt paran polisye ki pa wè pitit yo? Eske gen madanm ki pa wè mari yo? paske chèf polis la di l voye inite espesyal al sekirize, epi pou Vitelòm fon aksyon konsa? Men se kwa listwa? Vitelòm montre chèf polis la gen chèf pase chèf, fò konn limit ou, se nou k te monte Fantom 509, sa w konnen an m konnen l tou. Sa w konnen an m konnen l tou Nou te chita ansanm Ou konn ki bwa m chofe M konn ki bwa w chofe tou Nou se de majisyen rival Pa panse w ka ban m presyon ti gason Poze w Rat konnen chat konnen M dòm a jan m konn jan M manje a jan Pa gen moun k ap vin eksplike m jan M konnen w elbe nan lajounen Lannuit m pa bezwen chandèl pou m klere w M konnen se pawòl tafya w ap pale. Paske se ou menm ki fè m, m konn ki bwa w chofe, m konn nan ki nivo ou ka rive. E sa Vitelòm vle di chèf polis la ansanm avèk tout gouvèneman an. E medam, matmwazèl, se mesye, zen an pral dejenere nèt. Yè swa, moun Bèlvil kouche lakay yo byen alèz, miray yo monte 17 wotè, yo an sekirite, sa w tande ya yo separe yo, ant yo separe yo ak Vitelòm. Ebyen, jan w ap gade imaj sa a, yo leve maten yo jwenn yon bò kloti tonbe. Si yo dòmi epi nan demen maten, yo jwenn yon bò kloti tonbe, demen si Dye ve, kisa yo ap jwenn tonbe? Demen si Dye ve ki nouvèl nap pran pèp ayisyen. E se pa premye atak ki fèt fòm byen eksplike ou. Chèf de gang vitelòm ebyen eh kontinye ap frape. Nou kapab raple nou nan jou pase yo nan zòn bèlvi. Akoz misye tap fè kidnapin dèyè lap frape san kanpe, ebyen moun nan zòn nan pèp ayisyen te achte divès kontenè, yo bloke pasaj ant Tòsèl a Bèlvil. Yo bloke kote konsa. E yo peye lapolis pou vin sekirize yon konpayi ki te vin soude kontenè yo nan wout la pèp ayisyen. Ou raple w? Donk, se aprè yon premye atak yo di nou menm fò n sekirize tèt nou, yo mete konntenè sa yo nan wout la, yo bloke l pèp ayisyen. Yo bloke kontak ant yo menm ansanm avèk chèf de gang Vitelòm. Nan jou pase yo ankò yon dezyèm atak pral fèt nan yon lokalite ki rele nan Kanpèch. Lokalite sa ki twouve l ant Bèlvil ansanm avèk Vivi Mitchèl. moun nan zòn nan te fè anpil anpil rezistans pèp ayisyen. Aprè tout rezistans yo te fè, nèg yo arive lage pye yo. Ebyen, yè, yon twazyèm fwa, yo atake e yo arive demoli yon bò nan kloti Bèlvil. Donk, frè se sè byen eme, zòn sa ki twouve l anfas akademi polis la. nèg yo vide mi an atè, epi sa w tande a, yo rale traktè yo epi yo rantre nan baz. Demen maten, ki nouvèl n ap resevwa de chèf de gang nan? E si jounen jodi a, Vitelòm k ap fè aktyalite konsa, ou mèt di travay André Michel la reyisi, paske se pou sa l t ap batay. Vwala pèp ayisyen travay li a reyisi se pou sal tap batay. Li fè elèv. E gen ranplasan. Li te di ou li tap redwi peyi a an sann e ben men kounya sou sann nan. Se ke zanfan li yo ap batay. Si jounen jodi a moun tòsèl pa ka viv alèz responsabilite a se sou do André Michel Ariel chèf polis la. Si jounen jodia moun Bèlvil pa ka dòmi alèz se kot chèf polis la Ariel pou nou ale? Kot Andre Michel mesye dam opozisyon nan jou pase yo? Paske dcpj te mennen operasyon mare tip sa mete yon kote. Si jounen jodia nou pa ka dòmi fò nal kote mèt Morin, responsab radyo Zenith, Rony Colin pèp ayisyen, fò nal kote moun sa yo. paske se yo menm ki te vann nou misye kòm yon militan politik. Jounen jodi a m pa ka konprann pou militan politik la ap kraze komisarya. Ap fè kidnapin, ap vòlè afè moun, ap touye moun san kanpe. E gon lòt bagay pou konprann pèp ayisyen. Donk si nèg yo ka kreye yon tip konsa, yon viris konsa lage nan la repiblik, sèke yo pi kriminèl pase tip sa. E ou kapab wè nèg yo te tèlman swaf pouvwa, yo te tèlman vle rive nan nivo sa, yo antre nan lapolis, yo divize lapolis an divès branch, yo wè sa pa anyen, yo desann kite nivo lapolis la, yo rantre nan baz gang yo kounye a. Eske ou wè jis kote yo al pase? Donk ou kapab konprann, lè mesye yo bezwen fon bagay nan peyi Dayiti, lè yo bezwen destabilize a pa gen anyen yo pap fè. E ou ka sezi wè ou kwaze 2 politisyen, youn ap fè tchèk monflè pou lòt ou di chèf la sak pase la, li di non si m pa fè sa, peyi a pap sove, prezidan an pa prale. E sa, Sa vle di, nèg yo kite nivo lapolis la. Nivo yo fonn lapolis yo chak pou yon ti gwoup la, yo kite nivo sa. Yo di, en en, lapolis la twò piti. An n parèt tout kò nou paske se nou menm ki mèt gang yo, se nou menm ki finanse gang yo, se nou menm ki konn bòs gang yo, se nou menm yo toujou itilize kòm entèmedyè, ebyen, an n ale kote bandi yo. An al mande bandi yo sipò yo. An al di yo mete ansanm pou n touye prezidan an. Apre sa, n ap vini avèk sa ki rele amnisti pou yo. Jounen jodi a pèp ayisyen, nèg yo ap byen pase. Yo pa nan rele gang pale ankò. Ret ret nan liy ou, m se chèf kounye a la. Si w konn sa k vin pase nan peyi Dayiti, kite m esplike w yon istwa. Relasyon Vitelòm ansanm avèk mesye dam nan gouvèneman pèp ayisyen k ap mande entèvansyon militè, men kòman? Se kòmsi s on gwoup vòlè ki t al vòlè yon kote. Epi gwoup vòlè a rive nan kay la, yo chak fon kote yo ap ranmase bagay. A yon sèten moman, gon ekip ki kite anndan an. Eske w konprann? Gon ekip ki kite anndan an, epi gon lòt ekip ki vin vini, ki se responsab kay la, kòmanse mare nèg, kòmanse wè vizaj nèg. Gon pakèt nèg yo kenbe, men pa bliye te gon ekip ki te ale. Ekip yo kenbe a, yo konnen ekip ki ale a, paske yo pa wè yo arete yo, yon seri de nèg ki sove. Ebyen kounya la pèp ayisyen ki sa ki pral pase? Menm vòlè sa yo yo kenbe, yo ba yo tout, yo ba yo tout chay pote sou sa k pèdi anndan kay la. E gen bagay ki pèdi, se nan jou swa yo vin vòlè a lòt ekip la gentan al ansanm avè l, yo ba yo responsab tout. Kounya la a frèz e sè byeneme, ekip vòlè sa yo ki te kite kay la, mèt kay la pral an kontak ansanm avèk yo. Li pral ba yo dirije lòt vòlè ki t anndan an. Li pral ba yo pou yo pran desizyon kont vòlè yo arete yo. Kounya la a sa ki pral pase nan dosye a se ke moun sa yo yo mete pou pran desizyon pa byen se vòlè yo ye tou. Ebyen ti vòlè yo arete mete yon kote yo, yo kòmanse denonse pou ap di ou te la ansanm avè m, ou s on vòlè tou, yo fè kòmsi yo pa tande, yo fè kòmsi yo pa konprann, se pèsekisyon. E sa k ap pase nan peyi Dayiti wi. Men pa bliye tou, mesye sa yo ki t al vòlè avèk gwoup yo kenbe ki vin chèf jounen jodi a k ap dirije, yo konnen Ki bwat lòt ti vòlè yo mare yo chofe, yo konnen ki sa yo vo, yo konnen ki sa yo ka fè, yo konn nan ki nivo yo gen strateji. Kounya la a, yo santi yo vin enferyè pa rapò avèk gwoup la paske yo konnen ki sa yo ka fè. Yo pa prale prezante tèt yo nenpòt kòman pou yo al viktim, paske yo youn konn lòt, youn konn pwen fèb lòt. Ebyen lè konsa ki sak pase? Gon seri de ekip kap travay andedan menm kay la ki pa konnen relasyon de vòlè, vòlè kap dirije avè vòlè yo mete yon kote yo. Ebyen sa w tande a, pou jistifye entèvansyon militè, yo pral touye lòt inosan yo pou fè konprann men se gwoup sa ki tèlman high level, vòlè yo depase nou, nou pa ka fanyen n bezwen entèvansyon. Men sa k pase tout bon, se ke se konnen yo konnen kòman mesye yo puisan, kòman yo te envesti nan yo pou yo te fon travay. E pa rapò avèk move kou yo vin pran an, yo wè kòman yo menm yo ap jwenn glwa, yo ap chita nan gran salon, yo ap fè foto avèk de gran otorite nasyonal e entènasyonal, epi yo menm yo mete yo yon kote yo ap imilye yo, trete yo, bay. ba yo tout move tretman k te ka egziste tandiske yo menm yo konnen moun ki devan k ap pran glwa se toujou menm vòlè a se menm kote nou te chita. Eske w konprann bagay yo pèp ayisyen? Donk, pa gen pwoblèm mande entèvansyon militè, men mesye sa yo ki kreye gang sa yo kisa n ap fè ansanm ak yo? Eske n ap ret kanpe gade yo nan je konsa? Èske y ap jòs vini pou touye lòt ki te konn travay ansanm ak yo epi yo menm yo kontinye ap viv epi lòt semèn yo rekòmanse avèk menm pratik la ankò? Oubyen nou menm pèp ayisyen n ap file manchèt nou pou n al retire tèt k ap mal panse nan peyi a? Ann file manchèt nou, kòmanse file prent baton nou, kòmanse fè pikèt nou pou n mare vakabon. Paske nan nivo peyi a rive la a, fòk ke nou jwenn yon delivrans. E mesye yo tèlman fò pèp ayisyen, o nivo nasyonal e entènasyonal, yo gen moun ki pou plede kòz yo. Donk jounen jodi a pa rapò avèk fason polisye ap mouri, m ta renmen tande deklarasyon Michaelle Jean, m ta renmen tande deklarasyon kongresmann Cher Philus. pa rapò ak sa kap pase nan peyi dayiti fason polisye ap mouri e deklarasyon André Michel si pa gen yon entèvansyon militè pap gen eleksyon ni tou pap gen revizyon konstitisyonèl ala traka pou lave kay tè apre yon gwoup nèg fin mete gang yo sou pye epi yo panse yo ka pase moun nan betiz touye pitit malere jis pou yo kapab debarase yo. Antouka, pèp ayisyen si w pa t manje pwa, fò w sispann bay lapiri. Medam, madmwazèl, se mesye, jan ke m te anonse w, ebyen Fednel Monchéry ankò yon lòt fwa prezante devan laprès. Li prezante devan laprès, li fè konnen Pierre Espérance te gen maklouklou lè dcpj rele l pou l vin bay eksplikasyon sou asasina. Antoinette Duclaire ansanm avèk Diego Charles, ou raple w yon masak ki te fèt nan Dèlma 32 nan lannuit 29 jen nan lane 2021. E non sèlman sa tou tip sa ki gon gang ki rele 4 pa 4 l ap dirije, k ap fè kidnapin, touye moun etc. Donk misye te kouri kite peyi a lè dcpj rele l, puiske dcpj gen bon jan prèv misye nan sak wong anba raje a pou plis detay ann tande deklarasyon. Fednel mon chere. Depi katriyèm konferans lan nou pa gen poun vin mande liberasyon Shelson Sanon nou nan dezyèm faz Shelson Sanon an mentnan se pote plent epi plent la ta sipoze depoze semèn sa a gen 2 plent kap depoze sou anlèvman, kidnaping, vòl, vòl telefòn ke nou te denonse la donk answit pou nou kapab jwenn jistis ak. Reparasyon pou Shelson Sal. Donk e nan sans sa a nou menm nou di ke batay n ap mennen an nou nan dezyèm faz la. Se nan faz operasyon madouche ke nou ye. E jodi a la a konferans la gen 2 pwen ladan. Premye pwen an se pou nou kapab mande a komisè gouvèneman an pou ke li pran ak de tout deklarasyon ke Shelson Sanon te fè pandan semèn sa a pa lantremise de la presse ke l te li te pale. Li esplike an detay, byen esplike kòman anlèvman l lan te fèt, kisa l sibi nan anlèvman an e ki pakou ke li fè Pou l rive libere jodi a la. E kisa n retni nan sa? 1. Se te yon anlèvman oubyen se yon kidnaping ki gen sekestrasyon, ekstòsyon. E pa bliye ke Shelson di ke yo pran telefòn li ki se vòl. Yo eskòte li e lè l rive anba a gen tout inite lapolis ki te la a, paske se yon eleman danjre ki vin devan jij Pierre Maximin. Donk sa vle di ke li nesesè, li enpòtan pou ke komisè gouvèneman an mande dcpj pou yo tande tout moun ki te enplike nan anlèvman Shelson Sanon. E Shelson Sanon di klèman ki moun. E li bay non yo. Li bay non de medam ki te eskòte l yo. Sèvi l kòm gad, kòm gad di kò. E answit, le bouwo, lasasen, le kriminèl, le kidnapè, l al tann li nan penitansye, ki se Pyè Esperans, avèk dokiman an men. Donk sa yo fò l klè. Fòk nou rive nan yon sitiyasyon kote ke sosyete sa a, fòk nou netwaye l, pou n retire ladan l tout eleman iritan, vagabon. ki panse ke yap fè la lwa e tandiske yo menm yo se kriminèl. Pierre Esperance al tann Shelson nan prizon an avèk ak dakizasyon an nan menl kel te fèl siyen sanl pa rann li kont lan e pa la swit Shelson di ke li di Shelson pran konesans de sa a e si w pa pran ni de konesans de li ou pap janm lage or nou gen temwanyaj yo la nan deklarasyon kel fè nan echanj li fè avèk li men prime yo pou nou la pou nou wè ke Nou pa bezwen midi a 14 zè pou n kalifye sa k rive Shelson nan kòm yon kidnaping. Donk dcpj ki responsab ankèt su la grand kriminalite, li gen responsabilite pou l fè limyè sou sa. Donk, m pa byen konnen si se si Pierre Esperance se pitit sesi e pitit sela, si Pierre Esperance gen gran parenn, gran marenn, sa sèt en ka de kidnaping. Klasik ke ki merite yon ankèt e kidnapè a kidnape a fè 10 an. Sak pi enpòtan an Pierre Esperance al nan gran prizon Rochelson li fè 3 zèdtan 45 minit. Nan ki sant kaseral yon sitwayen pral chita pandan 3 zèdtan 45 minit? Pou l fè kisa? Yo ba Shelson tout non! Yo met chèn nan pye l, chèn nan ren l, lentènasyonal yo yo pase l egzamen e yo rann kont ke li pa koupab. E ki moun k al tradui pou Shelson? Marie Rosie Auguste Ducénat. Yon manm nan kidnaping nan wi, ki fè kidnaping nan wi. Se li k al tradui pou Shelson. Se yo k bay Shelson avoka. Li se mèt mari yo. Donk, sèten ka, e nou mande komisè gouvènman an fò l fè prese prese pou l mande pou ke yo odisyone tout moun ki enplike nan ak sa a ke nou menm nou kalifye de kidnapin. Lè nou denonbre sa, nou jwenn plis ke 10 chèf dakizasyon kont Pierre Esperance nan sa. Gen plis ke 10 chèf dakizasyon Nan sa k rive Shelson nan, donk e nan sans sa a nou menm nou di ke komisè gouvèneman an, dcpj, jwèt pou ou. Si se te, si se te yon lòt, lontan yo t ap odisyone yo. Men y ap asije Shelson. Donk sa a, li klè e dosye sa a m ap di nou la a, li pral sou le plan entènasyonal. Klè! Nou pral, nou pral sou le plan entènasyonal avèk li sou tout rapò asasina, masak, krim. ke Pierre Esperance fè sitwayen anndan peyi sa. Deja, nou an kontak avèk dè òganizasyon entènasyonal, e dosye Netty, Diego Charles, masak Dèlma 32, tout pral sou le tapi. Fò limyè fèt sou li, e dcpj gen tout enfòmasyon posib e imajinab sou gang 4 pa 4 la. Dènye an dat, gen Florival Mendy. Li arete nan Senmak nan afwontman avèk lapolis. Mesye sa yo enplike nan tiye polisye. Yo jwenn zam lapolis nan men yo daprè enfòmasyon dcpj gen nan men l. Yo arete l avèk plizyè lòt moun e misye sètifye, li jistifye ke li se bra dwat e gang 4 pa 4 nan Latibonit. Lè nou te di ke gang 4 pa 4 la yon bagay ki pwisan, donk deja la, ale. O nivo dcpj, dcpj poko janm bay rapò a, tandiske li bay blan, li bay entènasyonal. Pwochèn konferans n ap fè la a, n ap vin avèk lis moun ki te chita dcpj, ki t al tande rapò dcpj genyen, plent li genyen, dosye l genyen sou Pierre Espérance. Mesye etranje sa yo ke m di w ki te soti Texas, yo tèlman sezi yo met men nan tèt. Yo te gen pou yo te fè yon konferan de près, yo pa fè l. Paske sa yo tande, sa yo wè, manman pitit mare. Se grav! pou yon òganizasyon de dwa dimen. M redi nou ankò ke ya rete Fleurival Mendy avèk materyèl lapolis nan men l, dcpj genyen tout enfòmasyon sa. E nan sans sa a nou di ke fòk dcpj asime responsabilite l pou yo fè limyè sou gang 4 pa 4 la pou rapò a al jwenn komisè gouvènman. Menm jan ke komisè gouvenman an te di l ap tann rapò sou gang 4 bala. Donk Pierre Esperance ap fè divèsyon, l ap kreye divèsyon. M ap anonse nou ke Pierre Esperance pa nan peyi an. Ok, pou yon rezon ou pou yon lòt. Li twonpe vijilans dcpj. M di nou sa. Li te pran pretèks ke li malad, li gen makouklou, m pa konnen. fòk li al nan medsen, al nan yon medsen tretan li pandan yon peryòd de 3 ou 4 jou oubyen 8 jou, men nou sou katriyèm mwa la, Pè Esperans nè pli. Pè Esperans pa sou sòl la, men l ap kreye tout divèsyon, l ap jwenn tout sipò moun. Donk, nan sans sa nou di ke Shelson lage, travay la ap kontinye, n ap kontinye mennen batay la jiskaske Shelson jwenn jistis ak reparasyon e ke lajistis Aktyèlman la a, kou plent pa nou yo, kou plent pa nou yo, m ap pote yon ti presizyon pou nou. Poukisa Pyè Esperans te fè met non m nan rapò a? Jodi a m ap klè sou sa. Gen. Rnddh kraze, Marie Holande Gilles kite l, l al monte Je Klere. Sa a m te direktè jeneral. Se mwen k monte dosye a pou Je Klere. Gade te analize l, voye l nan direksyon afè politik ki okipe l de afè fondasyon, epi mwen k finalize l, envite yo vin korije. Finalman, nou remèt dosye a avèk lè sinyati apwopriye, epi je klere ap fonksyone. Esperans pa t dakò. Li fache e li kontakte de zanmi, li esplike yo ke m ap sipòte Marilyn. Dezyèm eleman pou n konnen, dezyèm fè, gen yon mesye ki te nan IPCO ki te enplike nan detounman lajan leta. Nèg fè chèk, yon sèl chèk konn fè 3, 4 fwa plis pase 36 milyon de goud ke ministè de lenteryè pèdi. Komisè gouvènman te enstwi de dosye a epi arete moun sa yo. Men pwobableman, pwobableman, mesye Rico a, se li ki te konn chanje chèk pou misye. E li di fanmi misye l ap vanje m. Men rezon an ok. Se 2 rezon sa yo fondamantal. Mesye a mouri nan prizon paske yo te arete l nan detounman lajan leta plis ke 36 milyon de goud, 12 milyon eksetera. Yon sèl jou gen 12 milyon de goud ki chanje. Epi nou pwosede avèk arestasyon tout ekip la, lajistis kenbe yo. Epi kòm se te alye Pierre Esperance, depi moun a Pierre Esperance ou pa ka dwat. Epi misye di fanmi misye m pa konnen ke l ap vanje l. Donk epi fè salopri rapò l la epi mete non l la. Donk mwen kòm mwen menm m mete grenn nan mouda m goumen a misye m jwenn enfòmasyon poukisa l fè l epi nou jwenn moun ki fè l yo mwen di misye an n al jije sou dosye Lasalin nan an n al jije sou dosye gang 4 pa 4 ke l te vle kidnape nou la moun yo temwanye tout sa yo nan dcpj an n al jije sou lamò Netty avèk 10 politisyen de lopozisyon ki patisipe nan lamò nan moun ki mouri Dèlma 32 yo e nan lamò Netty. Sa yo klè. Se klè, nou gen tout non yo e nou mande fò pwosè yo fèt. Edremy di non li pa dakò pwosè fèt, fò l antere tout dosye. Men, rezon ki fè sa rive la jounen jodi a. Donk, an gwo, dènye kidnapè yo arete pou Pierre Espérance, se Fleurival Mendy nan Sen Mak, 12 janvye e l parèt devan lapolis, devan, li temwanye le 17 janvye 2023. Mèsi. Donk, vwala, frè e sè byeneme ou tap tande deklarasyon Fednel Monchery. Bon, m ta renmen dosye a fè chimen l pou m konnen 10 politisyen plis Pierre Esperance ki te planifye masak Delma 32 a. M ta renmen konnen pèp ayisyen. Hum! Se ap yon bèl dosye wi antouka, n ap tann rapò dcpj. M ap fè ou konnen lapolis nan Jeremi òganize jounen jodi a menm, yon mach, mach sa a ki fèt nan memwa frè dam yo ki asasinen nan Gonayiv ansanm avèk divès lòt komin andedan peyi a, ebyen fòs lòd yo fè konnen toutotan yo pa rejwenn kò polisye yo, ebyen yo pap reprann travay. Selon eleman enfòmasyon kap sikile sou rezo sosyal yo pèp ayisyen, ebyen kò polisye yo te tiye nan Lyankou yo, se ta chen ki tap manje kadav yo, ebyen polisye yo manifeste, yo leve kanpe, toutotan yo pa jwenn kò polisye yo, ebyen dezole, yo pap reprann travay. Men kounya la kesyon kap poze, kiyès ki pral tire kout bal ansanm avèk bandi yo pou jwenn kò polisye yo, eske se Frantz Elbe pou kont pal, donk. jan ke nou tap tande maten an frè ze sè byen eme, ou genyen direksyon depatmantal la tibonit a travè sèvis depatemantal ransèyneman an ki fè konnen se 3 wo grade nan lapolis plis 4 gwoup gang 3 nan la tibonit. youn nan lwès plis yon òganizasyon politik ki lakòz 7 polisye sa yo mouri yè 25 janvye a donk èske se moun sa yo ki pral manche zam yo pou desann nan baz gran grif pou al chèche kò polis yo oubyen èske se chèf polis la ki pral chèche yo donk se tris se grav aprè 10 lane pou m ap esplike pitit mwen lapolis te gon moman l te konn ap manifeste pou sekirite bagay yo konplike nan peyi dayiti. Fòk mwen di w, popilasyon Kafou a ansanm avèk kèk polisye te rann omaj yè dimanch lan ansanm avèk tout polisye ki tonbe anba bal bandi. Frèzesè byeneme, an nou swiv kòman seremoni an te ye. E tande deklarasyon kèk sitwayen ansanm avèk kèk polisye nan komin Kafou. Ness e Team Chalito la kòm nou konn wèl deja nou konn fè kanaval la men pa kont lè nou fè kanaval tankou m te di semèn ki pase yo nou fè kanaval la se pou ke nou ka divèti moun yo pou yo dekwense may yo yon ti kras men pa kont nan sa ki vin rive la kounya Nou wè ke antanke staff, si tout fwa ke nou ta kontinye fè kanaval jodi an, nou tap ensanse e kòm si nou menm nou pat gen frè nou, nou pat genyen pèsòn tankou ki te ka nan lapolis jounen jodi an. Nou gen frè, nou gen nou gen tonton, nou gen manman, nou gen yon seri de moun ki fè pati de sosyete an e answit ki fè pati de lapolis. Nou di tout moun sa yo ki vin la jodi an ensi ke medya yo, mèsi, mèsi, mèsi. Poukisa? Paske nou wè ke apèl ke nou te fè an, lè nou fè'l pou kanaval, li pa, li pa, li reponn an mas, menm jan ke jodi an li reponn an mas ankò paske nou menm nou vle di frè nou yo ke nou rekonèt ke sa ki rive yo a li touche nou anpil, nou fè sa jis pou nou ka di yo yon dènye adye e answit ke nou sou kè nou e answit lit lan toujou la, menm lè ke yo mouri nou menm antan ke pèp nou la. Nap tann ke sak pou fèt la nou menm ke pou nou di ke travay la ap kontinye. Eske kafou genyen polisye ki viktim nan kad dènye donk zak asasinay ki fèt la? Wi san ke mwen menm mwen pat menm konnen mwen se premye imaj ki desann la an palan de premye foto ki desann se yon demwazèl ki vini avèk li, li di ke se maril nan mitan moun ki fèk mouri yo la li menm li depozel sou tab lan ke li menm li vin rann omaj avèk li. Ki vle di kafou gen. Genyen petèt m ka pa konnen lòt ankò men kafou genyen ok. Sitiyasyon an li deplorab lè w ap gade pou wè pou tout moun sa yo ki tonbe polisye yo se yo menm ki ap sèvi yon popilasyon se polisye yo ki ap bay tout moun sekirite a chak fwa gen yon grenn polisye tonbe ou detwi 1 milyon nan popilasyon an imajin twa byen 13 milyon dabitan wi ke nou pa menm gen 20 mil polisye ki pou sèvi popilasyon an e nan espas de 2 semèn nan espas de yon semèn ke nou gen 15 polisye ki tonbe ke mwen menm pèsonèlman etan ke direktè fiskalite meri kafou mwen voye omaj mwen nan non meri kafou mwen voye senpati m ak tout paran, ami, pitit, madanm polisye sa yo ki tonbe a. Men, m ap pwofite mande polisye yo tou, pou yo fè yon sèl chèn solidarite, pou yo wè kòman ke yo kapab rezoud pwoblèm nan. Pwoblèm nan, se pou ale a la baz dabò pou rezoud pwoblèm nan. Ou pa ka rete konsa pou di ou pral rezoud pwoblèm nan. Fòk ou chita pou reflechi pou ale a la baz. Paske. Imajine w, ou menm etanke jounalis, ou pa an sekirite, mwen menm m pa an sekirite, pitit ou pa an sekirite, madanm ou pa an sekirite, menm nèg ki gen zam nan men nan l pa an sekirite. Men e pa fòt li, li oblije gen zam nan nan men l, pase moun ki ba l zam nan, moun nan konnen ke depi ke l ba l zam nan, li di l degaje l avè l pou l viv. Men polisye yo, se frè nou, se san nou, se nanm nou, fòk nou tout fon sèl dèyè yo pou nou ede yo, yo menm pou yo gen kouraj. Pou yo gen fòs pou yo sekirize peyi a. Se poutèt sa jodi a ki fè ke m vin depoze balèn sa la a. M vin depoze balèn sa la a jodi a nan non fiskalite meri Kafou etanke responsab fiskalite meri Kafou. Donk m panse ke fòk nou fè yon chèn dèyè polisye yo pou nou ba yo fòs avèk kouraj pou yo atake pwoblèm nan alabaz pou yo wè kòman yo kapab rezoud pwoblèm nan. Se pa yon pwoblèm ou kapab rezoud avèk vyolans. men se yon pwoblèm ou kapab kòmanse dyalektikman dabò. Mwen gen privilèj sa a pou m asiste si bèl inisyativ sa a ke Blòk 18 olye de kanaval pou n ta fè e ke yo menm yo sanse jwi de privilèj sa a pou onore memwa polisye sa yo ki tonbe a. Nan sans sa a, nou menm moun Kafou nou toujou fè bagay yo yon lòt jan, nou toujou voye mesaj sa ale. Nan fason pa nou, nou menm, nou toujou fè yon bagay ki spesyal. E nan sans sa a, tout jèn Carrefour, polisye Carrefour mete tèt yo ansanm pou onore memwa polisye sa yo e nou panse ke ki yon bèl inisyativ e ke komisarya de Carrefour, majistra, tout otorite yo nèt sanse mete tèt yo ansanm pou yon bèl inisyativ konsa. Vwala, vwala, frè e sè byeneme ou tap tande deklarasyon kèk sitwayen nan komin Kafou ansanm avèk kèk polisye ki te rann omaj ak tout polisye ki tonbe pa bal bandi nan lane 2023 pou mwa janvye a la. Medam, matmwazèl, e mèsye, byenvini nan Ensolit nou pou jounen jodi a, ou kwè se koze? M al nan resepsyon m pa manje non, premye resepsyon m ale m pa manje, paske lè m rive frè e sè, Men sa m wè. On papi k ap manje epi dan an tonbe nan manje a, m tou pa sou manje ankò. Gad avè m. Ok bèl papi. Ayayayay. Ay bondye! M te chita m tou leve pèp ayisyen. A on bon pwochen ki voye videyo a pou mwen wi. Èske w wè? Gen moun ap souri l pral distrè l gade bèl linèt li nan zye l epi dan an blase l kareman men. Ah bondye woy bondye oh papa ooh bagay la di bagay la di mezanmi mezanmi woy men sa dan an genyen l prezan konsa ki fè kèt bagay la bagay la konplike bagay la konplike wè pandan map gade video sa freze se byen eme lidem frape sou fransèl beye. E konsa wi, operasyon Tònad lè l anonse Tònad epi dan an pati, epi Vitelòm pati anba men l floup, epi l al fè, l al kraze komisarya. E men, men, men, men egzanp lan klè wi. Ala traka pou lave kay tè. M ap fè ou konnen, genyen ansyen senatè Steven Benoit ki fè konnen DG lapolis pou ti bout tan, Frantz Elbé, pwouve ke l pa nan otè de responsabilite li yo. Donk, ansyen senatè a ki t ap entèvni sou antèn Magik 9, premye minis eli Akò Montana, you understand me, li mande ansanm avèk chèf polis la pou l demisyone paske tu, tu ne peux pas. Malerezman, ou pa kapab pran responsabilite ou se demisyone ou demisyone. Bon, nan peyi serye se sa k ta fèt. Men, twa ou si Stivenn Benwa, ti te rapèl, monchè, madan, o, mesye, ekskize mwa, e sa e dosyo men ma babekyou kesyon de madam, sa nou gade pa. Donk, e, ou te di apre, kou Jovenel ale nan de twa semèn, kidnapin nan fini nèt, men, toujou gen kidnapin. Ou a la wotè de responsabilite ou? Ala kote gade visye mesye, bagay yo konplike. Medam, matmwazèl se mesye, ebyen eh nan departeman latibonit, bagay yo toujou konplike. Aprè 7 polisye fin asasine, jiska prezan, pa gen responsab nan komisarya Gonayiv la ki pou kanpe, ki pou kòdone operasyon tònad jan ke chèf polis la te anonse l. Donk, Polisye yo tout ret kanpe sou grenzeng yo, yo p ap reprann travay toutotan ebyen yo pa jwenn kò lòt frè dam yo. Byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo k ap rete. O o, kite m esplike w. Sèl pyeton ki otorize pou sikile bò kote kay premye minis lan. Eske w tande sa m di w la? Menm si w te gen 6 machin, kite machin nan lakay ou, soti a pye. Ou byen kite machin nan pi ba depi w ap pran ban kay premye minis la sa pye. Menm si w te malad, a pye w ap monte. Depi se moun ki rete ban kay premye minis la, a pye silvouplè. Solda lame dayiti plis polisye, m ap di pa nenpòt ti polisye wòwòt, pa ti ajan. Kò spesyalize nan pnh la, gade non, y ap siveye kay PM nan 24 sou 24 apre sa k te fin pase jedi a. Vwazen premye minis Ariel Henry yo, yo ap plenyen, yo pa kapab. Bagay la kòmanse konplike pou yo, mache a pye, long distans pou monte lakay yo se pa fasil. Depi se bò kay premye minis lan w prale a pye silvouplè. Fò yo wè w, fò yo gade w nan zye, pa panse w ap ka pase sou machin konsa konsa. Se pa Jovenel ki te diktatè? Ah nan nan nan, se Jovenel ki te diktatè. Ariel Henry son bon sitwayen, la demokrasi se sa. Ya! Se Jovenel ki pat konn gou lavi, men Ariel konn gou, l konn enpòtans lavi. L ap mete nan degrenn nou. Wi! M raple m, bò kay prezidan te gon wout ki t ap fèt. Medya! Eeee! Jounalis! Woy! Prezidan ap kraze kay nou! Prezidan ap dis! Prezidan pa vle nou rete! L ba l ap pete! Y ap fè vyolans sou nou! Y ap maltrete nou! Men, bò kay premye minis lan pèp ayisyen. Ebyen tout moun se plenn wi yap plenn nan kè se humm humm bagay la fè w mal men pran bal ou au fond ou konprann pran bal ou au fond paske premye minis la konn gou lavi si nou te vle sikile nan machin moun ki te debake rantre nan lakou PM nan nou te sipoze kanpe mete yo deyò men nou te aksepte yo pase ebyen kounya la pa gen dosye moun ap antre nan machin bò kay premye minis retire sa nan san nou. E frè se sè byen eme, gade non, medya bwèl, tout moun aksepte ak sa kap fèt la nòmalman. Ou a plenn plenn nan kè ou, ou pa gen kote ou pral manifeste. Imajine ou apre asasina yon prezidan, donk, Ariel se sèl kòk chante nan la repiblik, Sel li ki konn enpotans lavi. Bravo premye minis se ou menm ki ka bay ayisyen sa yo merite. A yo pa konn gou bouch yo vreman. Gade nou anbasad amerikèn kanpe dèyè l rèd rèd. Binikò gwoup rèd raèd m pa bezwen di w pou depateman deta se pou lavi pou lavi pou lavi se kòm sa. Ariel Henry li menm li konn enpòtans lavi sa fè poul ta mouri andedan chanm lakay li pandan li kwaze pye wè sa m di w la li janm nan janm ansanm avèk madanm ni nonnonono sa pa sipoze fèt gade non polisye fè kenken plis sòlda fòl pwoteje tèt li l konn gou lavi silvouplè e jovenel ki te jòjòt enbesil egzalis madanm nan pitit li pa nan peyi a donk fòl jwenn ase de sekirite pèp ayisyen. tout moun ki ret nan zòn nan mache a pye e mède sante moun. Nan tout Pòtoprens te mèt fèmen nèt, lè tout moun nan Pòtoprens mache a pye pèp ayisyen. Pase premye minis nan yo atake l, li ranfòse sekirite l epi tout moun kap antre nan zòn nan a pye menm bekan pa ka pase. Nan tout Pòtoprens pou l fèmen sou nou pou n manyen kite frekan. Ayayay mwen lè m di w I love my country a pèp ayisyen. Tontonm di vle pa vle lap lage chal pap rete ayiti M pa konnen si se sou mesye a sou pèp ayisyen Men mesye a manke mouri wi Mesye a manke mouri Bagay la tris sa fèm mal Bon m pèmèt nou wè sak pase. Wap ka pase la Wap pase. Kotel jwenn poul pase lap lage chal pap rete. Koulè sa m mande si wap ka pase a wi. Sou ki fontyèl dwe la bondye. E fo kaka ou prale blecha oh an men ou kite wout la cheri si e blecha epa la wout la ye non an wap pase pa kosa pa babankou an be pou tou ale. Pitit pitit pitit pitit pitit Li pa mouri la Wè sam diw la wi si w wè si w te fè dwèt ou tap pi ale Esam diw ou sot tonbe si w te fè dwèt ou tap pi ale Ou prale Enben ok Enben ok Enben an ok ou pral pase bò bò